Nan rankit ak Tchaka Kavahal, direktè yo bay bèl nòt satisfaksyon pou lise yo pandan popilasyon an ta sanble wè bagay yo on lòt jan. Twazyèm jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nou Vle a sou 16 lise kot kòb Petwokaribe a te depanse te montre diferans nan egzekisyon, nan apresyasyon konstriksyon lise yo ak nan lajan ki dekese. 10 milyon goud anplis pou lise rankit la. Se te premye fwa tou nan kad odit sa nou te jwenn responsab ki pat dakò yo filme yo. Se pat dènye fwa. Odit kolektif sou lise yo kontinye travay nou te fè nan odit kolektif Ilavach la. Pandan 11 jou, ekip teren odit kolektif Anva te deplase ale Answouj, Balenbe, Kapotiy, Karakòl, Tyakakavahal, Chantal, Ench, Men direktè lise a, Sylvain Axilien, te ench. Li t ap pare l pou l antre Pòtoprens. Apre kèk minit negosyasyon, li fini pa dakò pou n rankontre l lakay li. Li setè senkant lè n rive. Direktè a pa t vle nou filme l, men li dakò nou anrejistre vwa l. Se nan konsa, nou aprann lise a fonde nan lane 1993, men li te konn fonksyone nan lekòl nasyonal la. Daprè direktè ak Silyen, avan konstriksyon lise a, FAES te kontakte kèk notab nan zòn nan, pami yo li menm, pou reflechi sou ki jan lise a ta dwe konstwi. Men, se leve yo leve yon bon maten, yo jis etone yo wè yon fim ap konstwi l. Ebyen, prezidan Martelly te mande FAES pou l te konstwi lise a, ebyen, sè Kakavajal, wi, yo te reponn favorableman. Dans un premier temps, Fayez te gen yon rankont avèk lè pwofesè de lise, le staff administratif e sèten zotorite de la communes ebyen e sèten sitwayen epi nou te fon premyè reyinyon nou te di kòman nou tap vle yon lise Men petèt avèk laksism ebyen Fayès, ebyen depite a gade li wè e Fayès ebyen pran di tan pou konstriksyon an, li fè dè demach oprè de sekou sa. Parètil ke genyen yon fon ki te dispoze nan bidjè a pou sa. Se premye tan Fayès te voye ebyen dè enjenyè vin gade teren an. Epi petèt yon de mwa aprè, a mon gran etonnman pandan m ap pase, m wè yon gwoup de moun k ap travay. Lè m avanse m mande èske se Fayès, yo di m non. Yo di m non se pa Faes, yo di m si se konsa. Se lè konstriksyon an kòmanse mwen pèsonèlman m konnen se ko se se konsa ebyen e e k ap fè konstriksyon an ki jwenn kontra men pou mwen menm da avan m te kwè se te Faes. Te pe pale avèk depite a reyèlman e di m wè Faes enpe l e di li gen twop de laksism epi ebyen li yo yo bay yon lòt fim. Se sa k fè ke ebyen nou gen konstriksyon an menm si jiskaprezan li pa li li li li li gen kèk travay ebyen pou yo te vin fè ladann. Lè nou gade nou wè nou wè li gen 2 zan konsa epi nou te kontakte majistra a, nou kontakte depite a epi yo te jwenn yo pa te jwenn fim yo pa te jwenn seko sa non men yo jwenn gadyen sètadi nou te rantre ladann doun fason fòse. Jisteman nou te konn travay aprè midi Ebyen, sur le champ nou vin travay nan maten. Men dans un premier temps lè li te fin pran kle a, men nou te genyen, depite a te fè yon demach li te ban nou anviwon yon 450 chèz avèk 480 biwo. Donk la nou te gen anviwon a lepòk dans les 570 timoun anndan lise a. Epi nou te debwouye nou, nou jwenn kèk lòt ebyen ban, ebyen nou vin avèk yo epi nou kòmanse fonksyone. D'une manière générale, lè m te ale Sèk a Kavajan, m te panse ke m te kapab ebyen patisipe pou m genyen yon etablisman ki kapab rivalize avèk nenpòt ki lòt etablisman skolè di peyi, ki repite kòm de gran etablisman ki fon travay pèfòman. Men gen de pwoblèm ki te poze reyèlman, pwoblèm de pwofesè, pwoblèm de resous imèn. Ebyen ki fè ke Pèsonèlman, antanke direktè, m kapab di w sa, o nivo de pèfòmans di lise, mwen satisfè jiska sèlman a 30 pousan. Se pa kòmsi se pa sa m t ap atann. M pa atann paske m panse ke m t ap jwenn de pwofesè a tan e m t ap ap jwenn tou de pwofesè kalifye. Ebyen ke se pa fasil paske ebyen pwofesè ki kalifye yo petèt lè nòmalyen yo p ap deside ale sèk ak Kavaja pou wè fasilite. Dabò akoz de leta swa ki pa peye yo alè, ebyen yo pa gen lòt aktivite nan zòn nan vin fè ke ebyen nou pa t ka jwenn ebyen de pwofesè byen kalifye. Se sa k fè mwen m di w ke jiska prezan o nivo de pèfòmans mwen m satisfè ebyen a 30 pousan. Twil. Avan l ale, direktè a ban nou nimewo gadyen lise a, Fanor Philippe, pou n k al vizite, wè ak je pa n. Malerezman, Far Nord pa janm rive. Nou pran foto epi filme batiman yo, epi nou pwofite pale ak kèk abitan ki te la. Kòm yo pa t vle nou filme yo nonplis, nou pa ensiste. Nou pale ak yo epi pwofite relve kèk enfòmasyon. Daprè abitan zòn nan, vakabon te vin mete chenn nan pòt lise a lakòz mekontantman yo ak pwojè a. Moun nan zòn nan te patisipe nan konstriksyon batiman, yo te mendèv. Men, yo denonse sistèm moun pa ki te genyen lè a. Yo esplike tou, kòm pa gen pwofesè, lise a toujou an grèv. Boutanfen, se kòmsi lise a la san l pa egziste vre, paske paran yo oblije depanse tout avwa yo pou peye lekòl prive mete pitit yo. Pou yo, se tankou Leta te deside seye pen lanmè ak wòch, yon pil aktivite ki pa abouti a anyen. Rapò Kou dèkont lan pale de iregilarite epi li presize li pa ka di si konstriksyon an fini paske pa gen sètifika ki te bay pou konfime pwojè a fini vre. Pou l ka wè ak je pa l, ekip la ale bò rivyè Kayimit abitan yo di ki konn anpeche elèv yo al lekòl lè l desann. Nou kite sèk a pou antre an kit. Ekip la rive a 10 è 45 nan maten. Li pran direksyon lise an kit la yo rele lise Antenò Firmin. Nou gen chans pale ak yon ansyen elèv lise a, Bien-Aimé Julio, mesaje lise a, Gédéon Borgela, ansanm ak direktè lise a, Arline Tirel. Nivo satisfaksyon yo varye. Julio Benyeme di li satisfè a 60 pousan paske, daprè li, manke materyèl, lapli tonbe, dlo anvayi klas yo. Pou mwen, m bon m pap di ke leta fè erè non, men kòm mwen menm se yon nan benefisyè yo, m ka toujou mande yon bagay. Pa egzanp, nou genyen tout espas sa a, sa vle di ke pou lise a, se vre, Men gon pil sal ki rete vid. Alò, si sal yo rete vid, e pandan se tan, genyen, gen anpil timoun ki pa gen mwayen toujou pou yo ale lekòl. E, nan espas yo, nan sal ki fonksyone yo, nòmalman, ou pa ka pran twòp elèv, paske gon nòm fòk ou respekte. M ap mande èske Leta pa ta ka. Yo fon mwayen pou swa ogmante klas yo, ogmante klas yo, pran plis elèv pou nou konble lòt vid yo, oubyen eske leta tou pa ka itilize menm lokal sa pou ban nou yon lekòl pwofesyonèl nan zòn nan? Gedeon Borgé la pale de menm pwoblèm yo, menm si ak 50 pousan, nivo satisfaksyon pa l on jan pi ba. Bon, lokal sa a vin soti pou nou menm kòm yon gwo Yon gwo bagay pou nou menm nan zòn nan paske nou pa te gen, nou te te konn tande pale sa k rele lise, sa vle di nou pa t konn sa k te rele lise. Men le jou ou nou vin gen nouvo batiman sa la, nou vin konn sa k rele lise. E non sèlman nou vin wè, nou konn sa k rele lise, men o nivo de jan ke yo vin trete lise yo tou, pandan yo vin trete la, Yo bay nou abatisman an byen se vre, klas yo byen se vre, men pa gen o nivo de materyèl ke pou pwofesè yo travay, e non sèlman pou elèv yo menm ta va byen ekipe nan enstitisyon an. Bon, pou an nou menm, la, lè m di inode, gen de diferans de inodasyon. Sa vle di, gen de kote dlo konn moute, konn ap kraze lòt kote, ou konprann? Men pou nou menm isit la, dlo a senpman rantre andedan. Tout galeri yo, ou ka jwenn anpil dlo nan galari nan galeri yo lè lapli a tonbe anpil, epi ou rantre anndan sal la fòk ke se yon moun ki an reskonsablite pou apral mete dlo deyò jiskaske pou elèv yo ka gen aksè pou yo rantre andedan an, paske dlo a lè l tonbe anpil li bay li rantre andedan an paske koulwa yo te fè pou dlo a soti deyò pou tal tonbe nan basen yo yo pa yo vin kra yo vin pete. yo vin pete, fòk ke yo ta kapab remanivre ankò pou dlo a ale nan basen an, jiskaske nou menm tou, pou nou te kapab jwenn dlo sa ki nan basen an pou nou konsève, pou timoun yo kapab fè bezwen. Yo te gen pye salfate, yo pa fè bagay sa yo. Tout sa yo vin soti yon degraba nan enstitisyon an. E de tout dot bagay yo te gen pou yo te fè pou nou, yo pa fè yo vre. Nou santi ke nou gen plis pwoblèm, nou pa gen pwoblèm lefè ke nou gen lise a paske vrèman elèv yo aprann byen se vre, men. Byen se vre men yon aprann ke mank de fòs li pa li pa gen fòs ladan li vre paske lèm byen diw yo pa trete elèv yo jan pou yo ta trete pitit la e leta menm swadizan yo konnen wap gade o nivo de filo de reto sa lsa ta sipoze 2 chaken ta sipoze 2 men oblije ou paka fèl vre pa gen mwayen pa gen posibilite ou oblije kantite pou ta pran ou paka pranl vre paske ou paka al konble yo nan sal pou pa gen pwofesè pwofesè pap vin fè kou paske yo pa nome paske fòw ta va gen tout bagay sa yo. A li di, alèd de sa, w ap wè sa ki te pou fè de yo oblije fè yon. Direktè Tirèl li menm satisfè a 80 pousan. La pa gen kritik pou w ta fè. Donk, kòm yo pa konn di, kòm nan lavi pap janm gen moun ki fè san pousan, ebyen men mwayèn an ta sipoze wo an tèm de satisfaksyon si aksepte nenpòt 80 pousan. Why not? Vi ke se yon konstriksyon ki reyalize pa. Le gouvernement. Sa vle di se pa e pa piblik lan ki depanse men an tèm de patisipasyon. Si yo dakò pou y ap charye gravye yo, pou y ap charye ba yo pou yo ka vin swa ba yo yon redevans epi pou yo kapab livre sa yo te charye yo, sèke yo patisipe. Nan lise sa pa janm gen grèv. Nou ansòt deside kolabore pou byennèt kominote a e nou reyalize lè w kòmanse yon grèv, si w di se lè yo ba w satisfaksyon w ap kanpe, gen posiblite pou se pèp la ki peye y si yo pa janm ba w satisfaksyon. Epi alafen, s on echèk l ap ye. E pou paran ki te panse se moun kominotè a yo tap jwenn yon bagay ki diferan de lòt mouvman politik yo epi lè nou imajine se paran an k apral desi bon se kominote a k apral pèdi donk finalman moun zòn an toujou kolabore pou yo travay menm si gen ensatisfaksyon menm jan gen ensatisfaksyon nan lòt kote yo donk se nan sans sa ki pèmèt ke lekòl la toujou fonksyone Pa gen grèv, pa gen mouvman, men se pa paske tout bagay ale jan yo te dwe ale. Se kolaborasyon ki ta dwe genyen, asavwa ke lise a konstwi pou li te kapab genyen laboratwa enfòmatik, li gen yon sal ki make enfimri, men li poko janm yon reyalite. Donk menm jan ke gouvènman an plas lan te wè nesesite pou l te fè komin nan kado lise an, si lòt enstans posib, ke se pati, ke se leta, ke se ong, kèlkeswa sa ki kapab pote yon sòt de remedyasyon oubyen amelyorasyon pou ke tout vid ki genyen kapab konble, enben kominote a va pli satisfè. Leta ayisyen te siyen yon kontra 48 milyon 485 mil 885 goud ak 2 konpani, Secosa ak JEJ Construction pou konstriktyon lise Antenè Orphimain nan Rankit. Leta te dekese finalman 59 milyon 418 mil 877 goud. Sa ki fè Leta dekeste plis pase 10 milyon goud anplis pa rapò ta sa kontra li te siyen ak konpayi an te prevwa. Antouka, listè ankit la gen baryè. Sa Sèka li menm pa genyen. Men, tou de lise yo manke materyèl, yon reyalite ki prezan nan 7 lòt lise nou te vizite avan yo. Nan demen vizit la ap nan Karakòl. Pou n ka rive bonè, ekip la pran direksyon Okap pou l pase nuit lan.